Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la ka ou pou kapapote ba ou yon nouvo emisyon nou pap telman pale anpil paske sante a pa bon m te pale nou de grip la donk grip la mare pye m nèt donk nou te estime ke li enpòtan ankò plis pou nou te kapab sou chanèl la pou nou pote ti emisyon sa pou ou paske nou konnen se jodi a fineray Antoinette Duclaire li menm li chante nan vil natal li ki se Chantal nan departement du sud donk se la li soti Antoinette Duclaire se te yon gwo militan yon jounaliste an menm tan yon moun ki te toujou la pou defann dwa sila yo ki pi oprime men ekoute. Dan la nwit du 29 o 30 jen 2021, ebyen nou sonje sa k te pase, yon fiziyad fèt nan Dèlma 32, yon ventèn moun pèdi lavi yo epi kèlke minit aprè, bò lakay Antwanèt Diklè, li ta pral tonbe ansanm avèk yon lòt jounalis radyo Vizyon 2000 ki se Dyego Chal. Ebyen Dyego Chal li menm li se natif natal Jeremi donk antèman li an te fèt anvan. Epi Neti li menm yo antere li jounen 24 jiyè 2021 an. Ebyen Jovenel Moise le prezidan de la repiblik li antere le 23 epi Neti li menm li antere le 24. Men de tout manyè nou santi ke peyi a l ap pèdi anpil pitit li. Li pèdi anpil moun. Dènye pèt nou fè a la se m ta kapab di Jovenel Moise. Se yon moun ki t ap. Batay pou sila yo ki pi pòv, defann dwa oprime yo, ebyen, li mouri. Nou gen enpresyon petèt depi yon moun ap defann dwa moun ki pi mal yo oubyen yon moun pretann w ap defann dwa sila yo ki pi mal, ebyen, ou p ap viv. Antouka, n ap kite w gade kòman sa te ye, piske nan 22 yo rann omaj ak Netty. Epi le 24 se funeray la. Nap gen chans pou nou wè tou sa nan mikwo konfrè nou yo kay Info ansanm avèk Lavwadlamerik. Fòk nou rete vivan pou n kontinye batay pou chanjman peyi nou. Zèklè, Yon gwoup fanm Okay ak Filomax ki se pwomosyon sòtant Kolèj Senjandèkay ane 2007 rann omaj A Antoinette Duclaire ki te mouri asasinen ak Diego Charles lannwit 29 pou louvri 30 jen 2021. Se te okazyon kote kondisip, pwòch ak zanmi te depoze yon jèb flè ak syèj devan foto defen an. Prezidan gwoup Zèklè a, Ange Francinet Croissy ap di nan ki objektif yo te òganize seremoni sa a. Antouka, nou la jodi a pou nou rann li yon omaj byen merite, li merite sa, li travay pou sa tou. E nou la depi dizè. Nou la pou la pandan tout jounen an, moun yo ap vin depoze jèb, y ap vin depoze syèj. Y ap chita la avè nou, ap gen lòt aktivite, ap gen lòt moun k ap vini detanzantan k ap vin pale de eksperyans yo avèk Netty. Jan Fenia t ap di l talè a, pou nou menm, nou menm ki te kotwaye Netty, Netty pa mouri, li vin tounen yon zanj pou nou k ap pwoteje nou. E nou remèsye tout moun ki la, ki fè deplasman. E nou la. N ap tann jistis natirèl la jan Fenia te di l la paske si yo pa ka ban nou sekirite nou pa ka ap mande yo jistis e nou konn tout sa k pase aprè yo tou N ap tann jistis natirèl la e n konnen Netty ap trase chemen l pou l jwenn pwòp jistis pa l. Marie Antoinette Duclaire pa repete nan sosyete a ankò. M panse gen 2 bagay ki enpòtan. Premye bagay la se ke fòk gen lòt metye ankò paske batay la poko fini. Epi dezyèm bagay m panse ki enpòtan tou, fòk chak moun pran responsablite yo pou sa yo pa repete ankò. Paske lè pa egzanp ou wè yon sosyete y ap tiye de tèt pansant, se ke se sosyete a k prale aladeriv. N ap raple, seremoni omaj ki te fèt nan vil Okay an memwa Marie Antoinette Duclaire se yon inisyativ ansyen elèv Filo Marx Kolèj Sen Jan Dè Kay ak Zèklè ki se yon gwoup fanm nan Okay. pou angajman ke nou pran e menm jan avèm pou angajman m pran okay poun batay kont ekip vòlè koriptè asasen kriminèl sa yo e jodia paske yon moun ap defann libètel lap defann pou tout moun kapab viv tankou moun nèg yo chwazi asasinel esak fè nou di fòk Netty vanje sanl chache moun ki touyel yo paske nou paka tann jistis nan men nèg sa yo ki la esak fè nou tou di nèg pòtoprens yo aranje koze yo. Ep nou menm òganizasyon de baz yo pou nou pran responsablite nou pou nou jwenn yon akò pou nou soti peyi a lan sa li a pou nou kontinye batay la paske nèg yo kontinye ap toupizi nou nou menm nou pa ka kanpe gade yo ankò. Ok malgre yon lòt gouvènman an plas nou wè tou ensekirite a toujou ap vale tèren ensekirite a tou ap vale tèren. E ensekirite ap toujou vale tèren paske se nèg sa yo ki la a se yo menm ki mete ensekirite a pou kontinye touye moun pou kontinye fè nou pè men nou menm jèn gason kap batay nou di nou pa gen dwa pè e nou pap janm pè nap kontinye batay Paske jodi a yo ban nou kou a, kou a fè nou mal. Nou konnen kou a fè nou mal. Jodi a Matis tank pou nou yon kaskèt chinwa, fè moun pa ka travèse l. Gen moun ki deplase la ak vini, ki brave danje. Si nou tout te brave danje nou te di nou t ap pase Matis lan yo pa te ka touye nou tout. E sa k fè fò nou tout mete grenn nan mouda nou pou nou batay avèk vakabon sa yo, pou nou batay avèk nèg. Ki fè nou pa ka respire nan peyi nou, ki fè nou pa ka viv tankou moun, ki ap mete dlo nan je nou chak jou. Se sa k fè n ap kontinye goumen kòm jèn gason pou nou di, batay la p ap kanpe la. Fòs Pèp la, jodi a m mò la. Bon, nou la se yon devwa li ye pou nou menm, Fòs Pèp, menm jan avèk Matris Liberasyon ki se yon strikti sosyopolitik ke André Alexis se pòtpawòl li, k ap batay pou chanjman, pou liberasyon pèp la. Nou menm Fòs Pèp la tou, nou la, nou rann li yon dènye omaj paske nou konnen se yon gwo fanm, se yon gwo bout tonton fanm, se yon fanm ki pa pè anyen, se yon fanm ki. pa janm pè pou li brave danje, jodi a la li devan, men nou di l konsa ke pou l repoze an pè, pou li ale an pè paske batay la li menm li pa p kanpe nan wout paske si nou menm nou rete kwaze bra nou y ap fin tiye nou tout ò nou pi plis, si nou pi plis se nou menm ki pou mache pran yo, yo pa ka mache pran nou. Donk nou la pou nou di Antwannèt, Antwannèt di klè, li mèt rete tèt frèt kote li ye a, li mèt rete poze, li mèt rete an pè, nou menm nou la nou sou beton an, n ap kontinye batay la paske fòk sistèm nan chanje, fòk pèp la jwenn efektivman bon jan lekòl, bon jan dlo, bon jan. edikasyon paske nou pa gen lopital nou pa gen anyen anyen de baz ki pou pèmèt ke nou menm nou viv tankou moun donk si nou kanpe la nou pa kontinye batay ebyen pèp la li menm lap soufri donk se nou menm ki pòt pawòl pèp la se nou menm ki la ki kòm avangadis ki pou veye pou popilasyon an se sak fè nou menm nou di nap kontinye batay la Antoinette ou mèt ale anpè nou menm nou la nap kontinye batay la.